ap obsève yon jounen grèv vandredi premye oktòb kap vini la a pou kapab pwoteste kont asasina Dyakr Silner Lafaille epi anlèvman madanm ni nan antre premyè egliz Batis rout Lareyinyon dimanch pase a. Lekòl, inivèsite tout aktivite ap paralize nan tout enstitisyon pwotestant yo nan peyi an daprè responsab Federasyon Pwotestant nan peyi Dayiti. Yo mande kretyen yo aspirasyon pwotestant pou kapab prezante yo nwareblan nan lye kilt yo dimanch an siy dèy. nan legliz pwotestan. Popilasyon an tou dwe rete lakay li lendi 4 oktòb k ap vini la a pou kapab mande otorite yo rezoud pwoblèm ki gen a wè avèk pwodui petwolye nan peyi an atravè inisyativ sila lidè estrikti ki rele Fòs Sendikal pou Sove Ayiti pwopoze tèt li pou kapab denonse fenomèn kidnaping nan ki an nèt ogmantasyon nan peyi Dayiti. Ayiti an Aksyon ap rankontre emisè ameriken ki yo menm nan vizit nan peyi Dayiti jounen jedi an. Kòdonatè nasyonal pati sila a fè anons sa jounen mèkredi an e pwomèt pou kapab chita entèvansyon li an sou ensekirite k ap taye banda nan peyi a epi pi bon mwayen pou kapab mete yon bout ak fenomèn sila a, Youri Latortue ki ekarte tout ide pou ta kapab gen entèvansyon twoup etranjè nan peyi Dayiti. Komisè gouvènman Pòtoprens lan Mèt Frantz Louis Juste te an toune nan divès ri nan kapital la jounen mèkredi an e li sezi anviwon yon senkantèn galon ki gen ladan li gaz. Operasyon sezi sila a patisipe nan strateji ki vize eradike vann gaz nan lari. Tèt chaje! Anpil moun pral gen pwoblèm. Plizyè dizèn deplase nan Matisan ki yo menm loje nan sant spòtif Carrefour ebyen foule beton an jounen mèkredi an e pwotestatè yo di yo gen anpil pwoblèm e yo kritike responsab espas sila ki daprè yo menm ap chache detoune fon ki la pou kapab relokalize moun sa yo. Vwala pou le menu! Desideman brase lide sou RCH 2000 pa la. Paske Mèt Morin sanble pase yon mwa san li pa bay eksplikasyon valab e fòmèl sou absans li e prezidan direktè jeneral stasyon sila a Lebrun Saint Hubert li enfòme enterese a pa rapò ak yon kòrespondans pou di l ekoute Nou fon kanpe emisyon an. Durant les soirs, nou ta kapab di halte là les trivialités médiatiques. Paske gen anpil nèg k ap fè emisyon, pawòl yon nèg te kapab di anba raje, ebyen se pawòl sa yo k ap di nan mikwo. Se pa ke nou bat bravo non, men nou espere petèt ap genyen sa n ta kapab rele yon sòt de reoryantasyon e ke bagay yo kapab tounen sou yon fòm pi pwofesyonalism. Sa k gen nan peyi a la a, m ta kapab di, se yon lòt misyon wi la a yo voye nan peyi Dayiti. Ameriken, misyon sou misyon. Men, pa janm genyen yon misyon ki reyisi. Tout misyon yo se echèk. Sonje m toujou di nou ke echèk pa egziste pou Lèzetazini. Misyon yo konsiste a echwe peyi Dayiti men pa Etazini. Eske nou konprann sa m di nou an? Ebyen gen yon nouvèl misyon la a k ap antre nan peyi Dayiti ki pou vin pale avèk nèg k ap fè politik nan peyi Dayiti ebyen Nou konnen Ariel Henry deja planifye eleksyon pou 2022. Kisa misyon sa pral vin fè? On sè pa ankò men de tout manyè an reyaksyon Ayiti an Aksyon li menm di l ap rankontre emisè ameriken yo ki ap vizite peyi Dayiti jedi. Se kòdonatè pati a ki li menm fè anons sila. Ensekirite a nan peyi an ki pral fè pati. Menu diskisyon ant Youri avèk responsab sa yo, se sa li di, ansyen senatè Latibonit lan ekate tout lide pou ta kapab gen entèvansyon yon twoup etranjè, paske sa Ayiti bezwen la pou kwè li la daprè Youri Latortue, se prezans ekspè ki vle pote kontribisyon yo nan fòmasyon ajan fòs lòd yo. Ayiti nesesite pou kwè li la, materyèl kap pèmèt ak fòs ame yo fè fas ak furè bandi ame yo daprè Youri Latortue. Bon! Sèl sa m konnen, peyi a gentan pouri. Ou konprann? Peyi a tèlman pouri, nèg politik patisipe nan pouriti peyi sila paske fò souvan yo konplis nan sa kap pase jounen jodi a la paske chak nèg gen gwoup bandi pa yo. Nèg ou a kap bay konsèy la. Se dèfwa li menm ki gen plis bandi dèyè l. Ann pase nan yon lòt dosye. Sektè pwotestan an ap obsève yon jounen grèv pou kapab pwoteste kont asasina dyak Silner Lafaille epi anlèvman madanm ni nan antre premye legliz batis nan ri Lareyinyon dimanch pase a. Prezidan federasyon pwotestant nan peyi Dayiti anonse tout aktivite ap paralize nan tout enstitisyon pwotestant yo. Nou kapab site pou ou lekòl, inivèsite. Jou k ap vandredi sa a, pastè Calixte Fleuridor envite tout kretyen ki gen enspirasyon pwotestant pou kapab mete rad nwa e blan sou yo dimanch 3. Oktòb k ap vini la a yon mannyè pou kapab kriye pou tout moun sa yo ki pati an siy de dèy. Li pwofite pou egzije liberasyon sè Marie-Mathe Laurent Lafaille yon mannyè pou li kapab patisipe nan fineray mari li. Kretyen yo pran lari plizyè fwa Yo pa preske tande yo paske sitiyasyon an toujou rete konplike nan peyi Dayiti. Pou rapèl, an 2019, m ap ba nou dat la, le 20 oktòbre 2019, kèlken ki se konsidere kòm pwofèt, m pa tande pale de li ankò menm, gen lè pwisans lan tonbe. Pwofèt Makenson pran lari an, avèk plizyè santèn moun nan kad yon mach pasifik, mach sila a se te pou sove Ayiti. An nou swiv kòman sa te ye. Vous imaginez les chrétiens ont toujours dit non. Sa pa anpeche ke yo toujou atake yo. Yo toujou manyen yo fò. Eske se pa yon moman nou rive la pou ke tout legliz ta fè yon sèl pou kapab mete ajenou atè epi priye. Gen yon lòt grèv ki anonse. Men grèv sa a sanble se pou yon lòt koze. Genyen fòs sendikal pou sove Ayiti. Li mande popilasyon an pou kapab rete lakay li lendi 4 oktòb 2021 pou mande ak otorite yo pou pran bon jan mezi pou rezoud pwoblèm ki gen a wè ak karbiran ki pa genyen sou mache a. Mach sa a se pou kapab denonse tou ensekirite notamman kidnaping nan peyi an. Genyen Jacques Anderson Desroches ki se manm strikti sila ki mande enplikasyon tout moun nan sosyete a yon mannyè pou grèv sa kapab reyisi. Men fòm di nou tou ke alò m pral kite nou avèk imaj sa yo kote ke komisè gouvènman Pòtoprens lan mèt Frantz Louis Juste ki li menm deja tande youn nan revandikasyon sa yo, montre li detèmine pou kapab mete yon bout ak moun k ap vann gaz sou twotwa yo. Pwoblèm. Chèf pakè a ki fè yon tour nan divès ri nan kapital la, li sezi anviwon yon senkantèn galon ki gen ladan yo gaz, alò gazolin, li pwomèt. Demach sa ap rapousib, sètadi operasyon sila a, pandan li mete an gad responsab stasyon esans yo kont moun k ap vin achte pwodui sa nan galon e yo menm tou ki genyen kontak avèk moun sa yo k ap vin bwote pou kapab al vann. Pwochèn fwa, se pral arestasyon. Al di gen moun li menm li vin achte gaz la lèl vin achel li metel nan bouda machin li lale pa gen oken machin ki swiv li pou al aretel nan menm ou wè sam di w lan sa di peyi a pa gen gaz ladan tout moun gen pwoblèm gaz tout moun gen pwoblèm pou biznis yo fonksyone sa di son abi ou byen son abi li ye yon abi li ye enjistis li ye li pa sipoze fèl konsa sa di si se sil jwenn gaz la nan menm atè map vann li ok sa di gaz la pa nan menm atè map vann li se transpòte map transpòte lale. Bon kiyès kap vann nwèl mwen kiyès kap vann nwèl ou menm oubyen yon lòt. Figim paka nan vann gaz mesye. Yon teknisyen ap fè pa rapò avèk moun kap vann gaz nan doum, nan galon. Nou kapab wè yon doum gaz ki se gazolin ki tou debouche e ki yon kote. E tou swit yon bagay rive swa yon dife pran talè nou pral konnen ke yap di leta pap responsabilitel. Jodi a dezòmè nou deside kouri dèyè tout moun k ap fè aksyon sa yo. Achte gaz nan ponp yo vin sere kèlke pa e apre kwa pou gen de ensandi k ap fèt de fason iregilyè. Nou menm n ap mande ke laprès ede nou nan travay sa de manyè aske pou nou kouri dèyè tout moun sa yo e n ap bay yon mizangard ak tout ponp k ap vann moun gaz nan galon, nan dwoum. N ap sevi kont yo otomatikman nan aksyon sa ke n ap mennen an. E yn fwa pou tout nap di nap di mèsi avèk tout jounalis kap ede nou fè travay sa nou panse ke gen lòt kote nou pral entèveni kounye a nap fin anbake gaz sa epi nap dirije nou vè pakè a de manyè aske pou nou kapab bay miz an gad sa ok mèsi bokou. Ki sò moun sa yo? Sò moun sa yo dezòmè nou gen de pwovizyon legal apati di moman ke pakè a li anonse li fè soti yon sikilè pou tout moun kap vann gaz nan galon pa vann gaz nan galon, otomatikman nou pran yo, n ap apreyande yo e n ap fè yo fè, sibi pèn ke yo dwe sibi ok. Mèsi bokou. E vwala se la nou kanpe avèk enfòmasyon yo pou aswè a. Un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!